Ok cheri, pou jodia m vle fè w sipriz. Mwen di m ap toujou fè w sipriz. Ok, mèsi davans. Mwen t kwè nan mwen. Ok, mèsi davans. Ou konnen m a renmen w. Ok. Love you cheri, je t'aime. Ou se sèl fi ki fè m konn sekrè lavi. Sekrè lavi. Se yon plezi pou mwen cheri. Pou m gade w k ap souri. M pa bezwen oken lòt fi kòm zanmi. Se depi m pa tande w m pa wè w bagay ap ete. Depi m pa tande w nan zòn bò lakay la yo wè bay sinyal maten an so wi ti pantan m pantan sou wou la nan kanal la jodi a. Misye diw manmi bèl bebem. Mesaj maten an bèl bebem. Bon baby ki moun sa ki ekri w papi? Papi? Kot papi a? Ou fè kòmsi ou pa wè? Bon zanmi? Wi. M pral rele zanmi an osinon m pral ekri zanmi an pou mwen. Ou pa konnen mennaj mwen li a? Sonje m pale w pou nèg sa, ou pa janm ka koute m. Ou se pa yon bon moun non. Sa pa fre bouch ou nan afè w. M ta swete w tande m. Plizyè fwa m ap pale. Sa pa gade w. M ap ba w konsèy pou l ou pa janm tande m. Sa pa gade w. Ou pa ka bat mwen. Depi m ba w konsèy pou l ou pa dakò, swa w kite kay la. Kite kay? Ou ka fè m kite kay sa menm? Ebyen mwen pi gran wi e papa m ki moute mwen pou pase lòd. Depi m di w, depi w pa ka koule sou lòd mwen, w ap kite kay la. Bagay papa m pa la. Banm di yon bagay. Papa w sa, papa w sèlman oubyen m pa konnen pitit deyò m ye? Banm di yon bagay, ou pi gran pase m tou. M pa di m pi gran non. Men m pa ka di konsa si m gen mennaj mwen w ap enpeche m gen mennaj mwen. Ou konn ki moun li ye deja? M pa bezwen konnen non. Kenbe m panse fò w idantifye ki tip de moun li ye avan. E zape m ap konn kiyès ki nèg mwen an. Ou pa mèt fè bouch ou ladan l. M ta swete w ba w yon bon nouvèl. An palan chè, moun sa mwen ou t ap pale lòt bwa la, kiyès li ye? Gran frè m nan wi. Ket eva piti a poko paret menm. Ooh pou yo sa ka fet ooh. Poko ho la menm. Ah pozo non menm. Monche m reflechi avek bagay la menm. Yo sa w panse. E m we son vre bagay menm. Petet li ka pote succes pou nou wi menm. Mwen m rense m wi.